Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Depi w tande ti pale nan nen, konnen grip la la. Ba wi, e moun kap di se korona, moun kap di se lòt maladi, ba jwi dezole. Ekoute, n'oubliye pa k'ojodi se le premye out 2022. Un peu plus tard ou demen paske n ap travay sou yon pakèt spot. Se posib pou nou jwenn yon spot ki pase sou chanèl lan. Yon spot ki pou mande moun ki nan dyaspora, moun ki an Ayiti yon ti kichòy pou anpil paran ki nan difikilte pou voye timoun lekòl. Pa egzanp, paran Bèlè. Pa egzanp, paran nan Site Solèy. Pa egzanp, paran nan Vilaj de Dye. Paran nan Tibwa. Paran nan Gran Ravin. Paran nan Kwadèboukè tou. Men! Tande non, ou menm ki aletranje k tande nouvèl sa, ben, w ap poze tèt ou kesyon pou di, Way, kòman RL Prod pral fè bagay sa? Pa enkyete non paske nou gen kontak nan geto a, nou konn parèt nan geto a wi men, ekoute, nou pa ka pral parèt nan geto a pou n di, men sa nou vin bay. N ap chache jwenn ak yon reprezantan epi nou fè bagay yo. Paske lè mwen menm m pase nan geto a, m just pase an arab, m pa rete. Ou pa konn wè lè yon lapli pare epi gen yon gwo van k chase lapli sa a? Ebyen se konsa mwen menm mwen fonksyone. Donk, un peu plus tard ou demain, ap gen yon spot k ap di nou, Ben gen yon nimewo kont k ap disponib. Ekoute, pa gad sou moun. Si pa egzanp. Chak grenn moun sou chanèl la nan di ke moun sa yo ta bay yon kwa dè dola. Gade pou wè konben kòb wap gentan jwenn. Aparaman, fò ta kapab preske nan 5 a 6 mil dola. Hein? Ebyen, sa kapab fè anpil bagay. Eske nou konprann? Donk, enfòmasyon se pou nou, lekòl pral ouvè, gen anpil paran ki nan difikilte. Men ekoute, nou pral fon ti pale sou kesyon sosyal. Nou pral fè yon ti pale sou kesyon ensekirite. E pi nap wè ke, bon, peyi a an degraba. Peyi a an deboulatya. Pa gen peyi ankò ki rete. Tande, depi kèk jou, genyen de twa gwoup bandi la ki yo menm parèt tèt yo. E bandi sa yo, yo pa pè pèsòn. Nou konn kiyès yo ye? Se bandi ki nan zòn. nan Bwadòm. Bandi sa yo, yo ap opere an plen jou e yo parèt vrè vizaj yo. Pa egzanp, o bou d'un semèn, genyen plizyè rapte ki fèt. Dènye videyo nou wè yo, se videyo kote ke yo di yo pran nèg konstan yo. Men moun ki pi pike devan nan kesyon sila a, se towo ou toujou tande k'ap pale a, misye m'kwè se Wazaèl Se li k toujou ap pale. Je me demande, pèlmèl, poukisa nan yon peyi, nan yon zòn, bandi ap fè e defè. Lapolis egziste. Èske nou konnen lapolis la divize an twa pati? M pral vini petèt ak yon emisyon enpe pli ta. E pi lè sa a, nou kapab gen yon ide de fonksyonman lapolis lan. Pa egzanp, ou wè nan gwoup bandi ki gen sou tèren la gen 2 je, ebyen chak je yo gen polisye pa yo. Chak je yo gen cha pa yo. Dè manbo di sektè prive dè zafè, yo gen gwoup polisye pa yo. Dè politik yo gen gwoup polisye pa yo. E pwi popilasyon an li menm lap kreve. Ou imajine bandi sou wout gwo mòn. Yo kidnape plis pase 30 moun. Yèm te ba nou enfòmasyon sa. Men pa ke sa. Yo touye youn nan yo. Alo ta kapab imajine sa kap pase konsa. An tou ka mesye. Lapolis, bandi ap ba nou defi. E nèg sa yo se pa sa sèlman yo fè paske nèg yo te mete an otaj yon gwoup moun ki fè pati INFP m kwè. E moun sa yo m kwè se rezilta egzamen yo t ap pote ale nan departeman gran nò yo. Pa egzanp nò ès, nò wèst. Donk sa vle di ke bagay la vreman vreman mare. Maten an m vin la mwen m se plenyen m vin plenyen. M vin plenyen pou m di ke franchman lapolis la sanble se enmi popilasyon an. Nou konn nan ki sans m di sa? Lè w gen yon fanm lakay ou, ou abandone l, se nòmal pou l al kouche a lòt nèg. Donk, se konsa tou lè w gen yon timoun lakay ou, ou pa ba l manje, se konsa li menm li pral fouye dwèt nan manje kay lòt moun. Menm lè gen anpil timoun ki gen dinite, grangou a mèt ap touye l, l ap kanpe tennfas. Men tande byen, Nan sa nou ye la, tout kondisyon reyini pou chak moun gen gwoup gang pa yo wi. M pa konn si nou dakò avè m. Tout kondisyon reyini pou chak moun gen gwoup gang pa yo. Lapolis si w gen bagay nan men w gang nan bwadòm sa a, ebyen fò w di yon mo. Savyen, fò n di yon mo. Nèg Jan Deni, tout se gang wi. Pase ban m di nou yon bagay. Lapolis parèt li touye Odma. Men si l te vle rezoud pwoblèm nan, li t ap tou kwense lòt chèf de gang yo. Bon, lapolis antre nan lojik kite l mache. Men sa plis sanble ak otorite yo. Otorite yo antre nan lojik kite l mache epi Repiblik la li menm l ap flanbe. Bon! Tande non! Gen yon nèg li menm, misye pran plezi l mete inifòm lapolis sou li pou l al fè rara. Ebyen, yo arete misye wi. M tap arete misye m tap bat misye anpil pou je chèch. Ann di w bagay. Ou pa ka pran inifòm lapolis la met sou po do w menm lè anpil bandi itilize inifòm nan ou pa bezwen konnen kantite ekzaksyon non nèg sa fè la. Ebyen misye rele Hilaire Rosny alyas Dawowo. Misye jwenn arestasyon li nan Pilat. Misye gen inifòm lapolis sou li nan mitan lari a. Antouka yo mete misye yon kote la pou misye panse eske l son vrè polisye eske li se yon fek polisye il ya yn tit video de 10 segond pou vou la. Yo pe ka ride'w kako. Ou pe maka byen byen danse ou chwa ou chwa ou chwa ki va ki va negatif. Lè w pale nou bay inifòm. Bèt mwen diw pozitif lan pozitif lan e ti demet yo. Gen 2 nèg la m wè k sou yon foto, 2 nèg lapolis arete, men premye bagay map di sèke vizaj youn trayil. Menm lè nèg sa yo ta inosan wi men vizaj youn trayil. E se sak fè w wè gon sitwayen ki di depi w wè ou lèd ebyen ou tou sanble a bandi. Ebyen se konsa yo arete 2 nèg sa yo ki te sou moto e lapolis mete men sou yo nan zòn kabarè. Alò gen youn nan yo ki te genyen yon. 9 milimèt. Daprè jan enfòmasyon yo di, petèt ke nèg sa yo menm yo ta prale nan Sumfest. Gen yon lòt nèg, foto l ap sikile atravè lèrezo sosyo. Misye se yon nèg k ap fè sosyal. Enfòmasyon yo di gade misye byen, lè li ak bab e lè li san bab. Ebyen lapolis Jounen vandredi an te pase vizite l nan Debussy. Misye, dapre sa yo di, li disparèt. Misye pete kouri. Lè yo ale lakay misye, se pa dwa m pou m poste foto l non. Men lè yo rive lakay sitwayen an, paske n ap jwenn foto l poste sou sit pnh, yo jwenn Anpil ti aktivite. Misye te gen anpil aktivite lakay li. N ap konprann. Jounen jodi a la a, tout nèg ap fè move kou. Alò, m p ap di tout nèg, men anpil nèg antre nan lojik move kou. Nou konn poukisa? Se paske enstitisyon yo fayi ak misyon yo. Premye bagay m ap di nou, èske nou konnen legliz dekouraje? Legliz fini? Legliz fonksyòn? o sengilye. Il n'y a pas de d'alternative collective. M gen presyon si yon grenn bandi antre nan yon legliz, li deside li kidnape tout moun ki nan legliz lan, moun yo ap dakò pou yo kidnape. Men m gen yon pwoblèm avèk anpil moun ki di yo se kretyen. Paske m sonje ke petèt ke yo ka retire vèsè sila a. Lè w danble nan Jezi, epi vèsè a di la mort m'est un gain. Jounen jodi a la m gen enpresyon moun ki plis pè bandi se moun k ap sèvi Bondye. Enhen. Se sa k fè w wè gen yon seri de legliz, bandi yo pran yo pou twal kay. Yo pa respekte yo menm. Yo vin legliz pa gen pwoblèm pandan nèg la vin legliz la. M t ap tou ba l yon mesaj repantans pou l repanti. Gen anpil lòt bagay k ap fèt nan legliz la ankò, kretyen kanpe yo rete bouch be. Pa gen pwoblèm e sa k fè mwen m kounye a la a lakay mwen m priye. M pa nan mache akote moun sa yo paske moun sa yo twò lach e se lachte nou ki mete nou la. Jounen jodi a la a te gen yon grenn gang nan mitan nou non di Stella non kite l fin grandi kounye a l al dèyè nèg lòt kote vin fè lòt gwoup kounye a yo mete n deyò. Fò n konprann byen. Peyi sa li pa pou nou ankò. La polis mete n deyò ladann, gang mete n deyò ladann, nèg politik mete n deyò ladann, nèg sektè prive mete n deyò ladann. Gen yon sitiyasyon ki ap pase o nivo de la kwadèboukè. Eske nou konnen sa m ap di a se tout bon? Alò m pral chache non zòn sa pou nou petèt ke nou kapab vini avèk li nan yon lòt emisyon. Anpil moun deyò, bandi yo mande yo zòn nan. M pa konnen ki sa bandi yo pral fè. Men bandi yo mande zòn nan. E gen kote ou rive tou lapolis menm mande moun yo pou kite zòn nan pou kapab koresponn ak bandi. Kounya la di tèt ou moun sa yo ki sa yo pral fè. Bagay la rèd Ayiti wi mezanmi. Bagay la rèd. Men sèl sa m konnen peyi a poko. eksploze ase pou m ba nou Pòtoprens. M gen pou m ba nou Pòtoprens wi, men se lè peyi a fin eksploze paske m santi sa ap rive. E ou wè si l rive, la fot a ki? La fot a nèg ki gen zam nan men yo an paske zam sa n te dwe itilize l pou n fè lòt bagay Men, malerezman nou itilize l kontre nou. Nou kontre nou. Sètadi, sè zòm zame, i se lans ou byen i san lis dan zin pratik mortifè. Sa vle di se lamò ki enpòtan pou yo. Yo batay jodi a yo touye moun. Moun ap mouri nan site solèy pa gen pwoblèm. Moun ap mouri anpil lòt kote pa gen pwoblèm. Moun ap mouri kwadèboukè pa gen pwoblèm. Epi, larepiblika ap mache. Antouka, bagay la pa kab kontinye konsa. Lapolis. Ou gen pou rezoud pwoblèm Kwadèboukè a. Met granmoun sou ou. Pwoblèm Bwadòm nan afè de twa grenn bandi kanpan bon raje la a ap bay presyon an, ap mache kidnape moun. Kot sa nou pa ka jere la a? Bon talè banm di w, konben polisye k gen nan larepiblik? Pa gen dimil souple? An kòmsi nèg yo pa ka ni k fon operasyon la Nou wè e lapolis la k pwoblèm nan? Alò m pap di se lapolis la an antye, men se otorite yo k pwoblèm nan. An kòmsi depi kèk jou la Ariel, ou wè nèg sa yo ap bay pwoblèm, y ap kidnape moun, y ap mete presyon sou moun. Ou la, kòmsi on 40 polisye pa ta ka rezoud ti pwoblèm sa? Ou debake la a on karantèn dòm, on karantèn swat, epi ou rezoud ti pwoblèm sa ou fini? Non, fò l rete la. Fò bandi toujou kontinye ap domine larepiblik. E lè sa a sa fè plezi ak kominote entènasyonal la. Mwen m la, m ap pale, m ap kontinye pale jiskaske nou pran yon muzo nou mete nan bouch mwen e le jou nou fè sa, peyi ap tou eksploze. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di? A la pwochèn!